Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon deja trè bòn semèn La voix n'est pas encore bonne Donk nou ap pran ti konprime nou la pou nou wè si nou ta kapab chase grip la Enfòmasyon nou pote pou ou yo anpil Genyen ti rektifikasyon tou n ap fè pa rapò ak 2 enfòmasyon ke nou te bay men ki pa t konfirmativ paske nou konnen ekoute Quand on est journaliste ou pa la pou w kloure ou pilori pèsòn Ou pa la pou m ta kapab di, konfime yon seri de enfòmasyon ki ap sikile tan ke ou poko jwenn konfimasyon sou yo. Eske nou konprann? Alò fò m di nou ke mwen pèdi yon pwòch. Se kelken ke je pe konsidere kòm un pti frè. Wi paske. Lè m ap pale avèk li, se yon nèg ki toujou bese tèt li pou l pale avè m. E pi, misye se yon nan nèg kòmsi kèlkeswa sa ou fè l, se ri l toujou ap ri. E dènyeman la a, m kwè misye te achte yon ti machin. Lè m wè l sou ti machin nan, o! Men nèg sa a, li di, Woy, woy, woy, woy, woy! Bon! Sa vle di ke misye pati, yo touye misye nan plenn nan. Yè, lè nouvèl la vin jwenn mwen, sa te fè m vrèman tris paske m pa ta ka imajine yon nèg tankou DJ Eden pou se konsa l pase. Kòmsi yon nèg ki respekte moun, yon nèg ki toujou prè pou ap souri, kòmsi tout sa w fè l li aksepte. Waww! Bon, antouka misye ale paske te gen yon afè tè e se konsa enfòmasyon an vin jwenn mwen, misye ale Kanaran. Bon, sa w tande a la, yo gaspiye. DJ Eden. Bonne route freo paske j'avais l'habitude de t'appeler petit frère donk ou devan. Anpil enfòmasyon nan kad emisyon sila a paske yè te gen enfòmasyon ki tonbe. Lapolis arete yon machin. Machin nan on a fait croire que. Te genyen yon ansyen anplwaye Zenith ladan. Nou wè kesyon m te poze pou m di ke eske se pa prete misye te prete yon moun machin nan? Se egzakteman sa ki rive. Nou pral tande yon seri de voice, nou pral wè videyo tou e tout bagay pral klè pou nou. Si anyen pa klè, ben se a vou de dire ben kès ki se pas finalman. Tande byen, m te bay yon enfòmasyon sou yon sèten. Roberlin ke yo te arete nan machin nan. Se Roberlin an yo te arete nan machin nan. Paske enfomasyon fè kwen misye te kouri epi yo vin arete l. Se li menm ki tap pale nan video a. On a fè kwa ke Roberlin se solda e Fendi. Mwen vini jodi a la a avèk yon lòt eleman de enfomasyon pou m di nou ke ebyen dapre enfomasyon ke mwen jwenn. Il nè pa le solda de Fendy. Ok! Donk, se yon moun ki toujou nan zòn nan, men dèfwa nèg yo konn rankontre, nèg yo konn fè ti pale. Men èske nou konnen bagay yo tèlman frajil dan la repiblik, yon nèg k ap viv, fòk ou pran anpil anpil prekosyon. Ok, gen anpil nèg mwen k bay enfòmasyon an, ki konfime ke se solda e Fendy. Men mwen menm daprè enfòmasyon ke mwen jwenn, Il n'est pas le soldat de Fenty. Bref, kounya a sa ki konsène Don Kervens, ebyen Don Kervens pale. Mezanmi li pat nan machin nan, donk non l kòmanse sal. Men ekoute aprè nou fin tande vèsyon pa l la, M panse ke se ta kapab yon deklarasyon ki fèt nan pèspektiv pou lave imaj li, pou lave onè li paske li pa t nan machin nan vrèman. An n tande vèsyon pa li a. Ok, banm salye nou tout. Vèsyon an mèg si ki sa l di? Raymond Don Kervens lan. Machin sa se machin Denel Sainton. Li nan men m depi avril 2021 kote lè aprè midi m al dèyè timoun lekòl, ti nèg pitit Sainton vole lekòl. Men mwen gen yon gran vitara mwen konn lwe. Misye bò lakay mwen, mwen a misye. Mwen te ret men e sou wout 9 men je mwen moute an 2003 li la vwa. Depi 2003 m li la vwa jiska prezan. Misye bezwen Granvil la misye konn lwe l nan menm. Machin ki nan men misye an tou yon Sequoia Toyota 8 cylindre. Misye di m li bezwen Gran Vitara pou 2 jou. M di bon ok m gen bay map fè nan Gran Vitara, si map ba ou li lendi maten map kaba e samdi maten map ba ou li an palan de maten an la maten an epi misye di m ok m gon kòm m gon ti fanm map tcheke ou mèt banm gran e gwo machin nan m bal gwo machin nan. Mwen m di bon kòm bagay pou l ta ban mwen lè m ba li la m di ou pa bezwen ban mwen l nan apremidi w ap tou ban mwen l nan maten w ap ban mwen l nan maten pou m tou ba w nan pita bon se pandan yèswa pandan m ap benyen vè dizè m te sou do kay la apre m desann m al benyen. E m rate yon premye apèl pdg Onikol lè m pran m pa ka tande byen li rele ankò m pran m pa ka tande gon zanmi misye ki vin frape pòt la kounya mennaj mwen ouvè pòt la pou misye li di m sa ki gen li di m wi se Wagner wi. E Mirobel li nan pòs lan li pa gen lisans. E imedyatman misye ap dim sa, li pa gen lisans yo kenbel imedyatman misye ap dim sa epi pdg a relem ankò li dim men tèl bagay e men tèl machin tèl machin tèl machin m di wi m gen tèl machin tèl machin tèl machin li di ou gon badge ladann wi li di wi yo pran yon nèg a bal ladann m di ok m ba ok. M di sa m fè nan ka sa. Li di bon m li di oh sa pou li reponn li sa pou mwen pou sa pou m fè a m di bon ok pa gen pwoblèm fòk m konn sa pou m fè li di bon e machin mwen li di e pa machin mwen m pase rele senton m di nan ben ok m rele senton nan aswè a m pa jwenn li m rele pdg a m pa jwenn li nan apre m rele m rele l li mete m sou liy nan li menm a enspektè a li met bal m di bon e bò ti pak la m ye li gen yon ti pak o Nicolet tou pre a m rete m di e bò ti pak la m ye m ap ba l nan pòs li. M ale nan pòs lan, mwen fè yon deklarasyon, m depoze bagay, yo fè m pale de, m pale ak enspektè a de, m pale avèk devan kamarad la, yo pran an ki gen pil ti valiz ki gen katouch yo e badj mwen an menm ki te ret nan radyo. Men sa dosye a ye. Epi pou afè. Mwen e Morvan avèk Teriel lage ke mwen pa travay li pran 2 sanm map raple ke yè m fè emisyon 8 è 9 è pou le spò yè maten jiska prezan mwen te mwen se mwen te operatè mwen te chèf operatè mwen gen kle entènèt la nan menm. Bawon ti yo ka chanjel non men jiska prezan lap rekle etènèt la nan menm yo ka kouri fentan chanjel pou yo dim pa nan bay la men se sa dosye a ye. Don Kervens a parle, Écoutez, genyen yon lòt sitwayen ki li menm konsène par cette affaire parce que gen anpil moun ki te deja ap kalonnen sou Denel Senton sou Facebook disant que la police pa filme machin nan et parce que machin nan se machin Denel Senton et des gens ont pris la parole. Depi maten genyen de videyo kap sikile sou rezo sosyo yo kote nou wè genyen plizyè bal avèk yon batch yon jounalis pardon yon anplwaye radyo tele Zenith epi gen yon konfrè yon konfrè ke m pa oblije site non la a ki fè yon tèks men m estime se a desen m pa konn sa l te vle fè. Ki efektivman di poukisa yo mete fokis la sou batch radyo Zenith lan e non pa machin nan e pou kiyès machin nan poutan machin nan se machin Denel Senton. E kite dabò m di nou, m pral trè brèf, efektivman machin nan se machin mwen, se machin pa mwen, men machin nan s on machin mwen mete a dispozisyon pitit mwen pou mennen l lekòl e al chache l lekòl. Nan bo epi ou konnen machin nan se machin mwen epi ou machin nan san dout ou ta konnen se mwen ki la den li men se yon machin ki nan men Don Kervens depi plis pase 1 an edmi lap fè travay sa pou mwen e antanke kolaboratè ke m te konn fonksyone trè byen ke nou gen te trè bon rapò. Responsab komisarya a di ke li pa gen okenn enfòmasyon sou machin nan. Polisye udmo yo ki te fè operasyon an yo sèlman pote pou li plak machin nan e avèk papye machin nan epi badj jounalis la. Konsènan bal yo, yo pa pote bal. Nan ankèt de pwoksimite ke m fè kòm jounalis, mwen aprann ke bal yo, yo te filme yo, se nan zam polisye an kò yo retire l, yo mete l sou yon biwo. Anndan komisarya a yo filme l avèk badj jounalis la. Kisa yo ta vle fè, m pa konnen. M pa konn sa yo te vle fè pou poukisa yo fè l, m pa konnen. Mentnan n ap fè swit legal pou n konnen kisa bagay la ye, paske m konn machin nan se pou mwen l ye, kisa yo te vize, èske se mwen ou pa, m pa konnen. Men m di, zanmi machin nan te nan men l lan, mwen pa konnen l, se yon moun Don Kervens ki machin nan nan men l, li menm li te prete l. M pa konnen ki rapò l gen avèk moun sa a, ki moun moun nan ye m pa konnen zanmi yo arete avèk machin nan men m konfime pou nou ke bal yo pat nan machin nan efektivman pat gen bal nan machin nan e yo sèlman kreve kawoutchou machin nan epi antre nou si nap fè yon operasyon nou jwenn bal nan machin nan poukisa se pat nan machin nan nou filmel pou montre a piblik la ke nou jwenn zam, bal, nan machin nan. Poukisa pa gen yon jij de pè ki vini, ki fè yon rapò, ki fè yon konsta legal pou di efektivman yo jwenn bal nan machin nan? Poukisa sa pa fèt? Poukisa se nan komisarya a n al filme bal e mwen avèk jij de pè e avoka m lè n rive nan komisarya a pa gen bal, pa gen bagay konsa? Men ankèt ke m mennen fè m konnen ke efektivman bal yo nou wè ki filme sou. On biwo anndan komisarya a, se bal polisye yo retire nan pwòp zam yo epi aprè yo mete nan zam yo, yo ale. Mèsi anpil, m te jis vle pote ti presizyon sa a pou nou, pou tout moun k ap poze kesyon. Mwen rele Denel Senton e m toujou di l, si gon bagay ki pi enpòtan m ka kite pou pitit mwen, se non m. M ap fè tout sa k posib pou l pa sal. Mèsi anpil. Fò m di nou ke, Bon repo pa bon. Bon repo kounye a vin preske tankou menm jan avèk anpil lòt zòn de non dwa nan peyi an. Sa k fè gen yon ti diferans se paske genyen sikilasyon. Men ekoute, apre sa, ki sa k gen ankò? Tanzantan w tande de twa moun mouri bon repo. Tanzantan w tande se afwontman. Nèg ak zam, nèg ak gwo manch ap jere plenn nan la a. Donk sa vle di bagay la vini nan yon sitiyasyon trè katastrofik. Pour la zone de bon repos genyen enfòmasyon ki vin jwenn mwen konsènan se polisye repondan o non de blid bon anpil enfòmasyon ap fè kwè ke yo pa wè blid men tande byen blid se yon danje se nèg ki kwè nan batay li se nèg tou ki polisye, men ki fè anpil geto. Ok? Misye pa pè anyen, si w di l w ap rive sou li, ebyen li menm li rive sou ou anvan. Tande byen enfòmasyon ki tonbe sou Bled. Samdi maten, li avèk kèk moun, epi samdi swa, move nouvèl tonbe kòmkwa, Ebyen Blade ta pèdi lavi. Mwen Toujou ap profite mete sa o kondisyonèl. Gen yon enfòmasyon kap gaye sou Facebook la. Pa egzanp, Bat bravo pou lajenès ekri sa pou di nouvèl. Polisye Blade nou konnen ki te nan cmpap, ke arive Mateli li te pran nèg sa yo mete nan palè e misye te vin yon polisye USP ki detache ak Jovenel Moise pou twòp gwo dosye. Nou tap mete deyò sou misye sa se nèg morvan yo kap frape jovenel te oblije fè misye detache ak madanm ni Martine nou sonje mwen te di nou se bled ki te mennen chen mechan chèf kwa dè misyon an nan otèl best western se toujou bat bravo pou la jenès ki li menm ekri tèks sila bat bravo la jenès kontinye poul di ebyen polisye sa ki konn anpil gwo dosye misye disparèt disparisyon. bled la, li trennen dèyè li sa n ta kapab rele otan dentèwogasyon. Premyè kestyon on nèg ap poze tèt ou, eske bled polisye sa a gen anpil moun ki kole bon repitasyon sou do l? Gen anpil lòt moun tou ki ap kritike, ki mete move kalifikatif sou do l paske se yon danje de mò. Ebyen, flou a li rezide nan disparisyon an paske. Tande byen. Bled konn genyen enfòmasyon k ap sikile sou do l deja kòm kwa li ta pèdi lavi l. Genyen m sonje konbyen tan sa ka gen? M pa vrèman sonje non. Yo te fè yon atak sou Bled, sous Matla. Yo krible machin li ak bal. Li te gen yon moun avèk li, moun nan mouri, men li menm, li chape. Se nè pa pou la premyè fwa ke bled sa a genyen enfòmasyon k ap sikile sou do l kòm kwa li ta pèdi lavi l. Sa ka rive, nan jou yo ou tande, bled tèl kote. Men sa kapab rive tou, ou pa janm tande pale de bled ankò. Sa vle di. li ka pèdi lavi l. An menm tan, li gen dwa la. Paske se pa pou la premyè fwa, jan m di nou, nouvèl lanmò li ap gaye. Bled se yon paspartou. On moman l on kote, on moman l on lòt kote. Ebyen jan m di nou an, samdi maten an, anpil moun wè l. Men samdi swa, se nouvèl ki vini kòmkwa Bled disparèt. Bled abite la zòn de Casimir. Ou kwè misye te fè prizon wi paske. Epòk kanpay prezidansyèl sou Madam Maniga te gen 2 moun ki tap kole foto. Enfòmasyon fè kwè bon misye li menm se nan kan Mateli a li te ye, ebyen li te pase 2 moun sa yo a lenfinitif. Li te pran prizon a laksesyon de Michel Martelly a la prezidans di peyi donk il a ete libere. Donk gen anpil moun. Janm di nou ki pale byen de li men gen anpil moun ki yo menm pale mal de bled ebyen nap rete tann jiska prezan paske enfòmasyon se konsa sa kapab rive ke on moun kapab fè sikile enfòmasyon sou li men sa kapab rive ke yo touye l tout bon oubyen li disparèt on moun ki dwa disparèt li pa mouri pou otan li ki dwa antre tèt li. Men konsa tou yon moun gen dwa disparèt, li mouri. Gen anpil lòt enfòmasyon k ap sikile konsènan disparisyon Blade, ebyen nou menm n ap tann pou n kapab konfime oubyen enfime tout enfòmasyon sa yo konsènan mesye sa ki rele Blade.